Bon detay TV. Moun sa yo pè. Mwen menm, m pwograme tèt mwen pou m pa pè. Paske m di, rete viv nan peyi sa, fè chwa viv nan peyi sa, epi chak jou w ap kotwaye lamò, ou sòti ou pa konn si w ap antre, yo ka asasine w, yo ka kidnape w, etsetera. Donk pou mwen. Rete ap viv lè w konnen reyalite sa nan reyalite sa epi pou w ap pè ankò gon pwoblèm koyerans sa se mwen menm. Jisteman ou menm tou ou te viktim de yon atak non? Wi. Eksplike nou. Ok. Avan yè swa lakay mwen an. Mete mete jou. Avan yè swa se mardi. 23 fevriye. Wi. Mardi 23 fevriye. Li te 11 è, un peu plus, gran frè m rele m. 11 è maten? 11 è du soir. Ok. Gran frè m rele m pou l di m yo tire sou lakay mwen Kriswa. Bon, e la n rete depi dè e dè ane. Donk se lakay mwen ke majorite moun konnen m rete. C'est une maison familiale. Nou la depi lè nou potko, chak moun potko ka granmoun. Li rele m li di m yo tire sou kay la. Men li gen yon jan pou l ba w nouvèl yo pou li dous. Yo m di bon, pa gen anyen grav? Li di m non. Ok. Men malgre sa m pa dòmi paske si yo tire yon fwa yo ka tire 2 fwa yo ka retounen vin tire ankò etc. M di ki moun ki tire a yo di non se 2 moto ki chak gen 2 gason sou yo ki pase ki tire sou kay la m di m di men pa gen anyen yo di m non. Men se, m pa t la. Men se li menm avèk yon grand sè m ki te la. Epi nan demen maten, m vrèman pa dòmi, m pa ka tann li jou pou m rerele yo ankò. E se lè m rele yo, y ap ban m tout etandi dega ki fèt yo. E lè jij vin fè konsta, e nou te antreprann demach legal yo. Yo jwenn 2 douy, 2 M one, donk se 2 gwo zam otomatik ke 2 moun pote 11 è di swa. Moun yo prèske ap antre, dayè lakay mwen se kote ke moun frekante anpil. Moun yo fèk ap antre nan zòn nan, m rele yon vwazen m di o, kòman ou fè la, ou kite moun vin tire pa egzanp, m poze, vin tire sou lakay mwen. Li di m non se apèn li rantre epi li tande katouch yo. Epi nou nou nan demen jij se jij la kap vin dim se 2 kartouch de de de douy de M one e se se se pa yon bal mwen menm m te konprann se se yon bal pèdi etc Kara te sible. se lèm rive map wè kantite twou bal ki genyen e non sèlman yo tire sou sou nou te gon m gon grand sèm ki nan restorasyon Li gen yon seri de caisse verte nan pakin nan epi nou wè jan bal travèse caisse yo kraze yo epi bal travèse pòt antre a epi grand sèm nan ki te nan chanm ni ki potko dòmi bal travèse pòt chanm nan li travèse yon coiffeuse li genyen pou l al ateri nan yon mur andan chanm nan e non men li di l se yè yap eksplike m yo pat ka ko ka eksplike m bagay la Ke di l, bal ki travèse, ki antre nan chanm li an, lè l travèse pòt la, se yon pòt an bwa, tout pay bwa yo vole nan figi l. Donk se evidan si sèlman kabann li an te anfas pòt la, li t ap viktim. Donk, e se pou yon atak gratis, moun lakay mwen pa nan move zafè. Se pa moun k ap bay moun kou, se pa moun ki nan joure moun, ki konn nan kont ak moun. Ou te konn resevwa menas? Menas pou mwen vin pa vle di anyen ankò. Paske pa rapò a pozisyon m, menas yo gen m minimize, gen m pran plis o serye, gen m pa menm tande menm. E depi mach 14 fevriye a, e anfèt gon gran frè m nan rele m, li di m gon moun ki rele l ki di l o wi nan zòn nan, machin vin bay zo reken, vit tente, vin bay lajan lakay mwen. pou nou kap fè boule kawoutchou nan zòn nan, ou konprann, e mwen kap òganize manifestasyon kraze brize nan peyi a. M di a. Moun yo ap pale anpil. E pa rapò a menas, m konn gen de menas dirèk, moun ki di m y ap fèmen bouch mwen, y ap fè m rete. Men bouch sa m genyen an, e pa nou ki te ban mwen l. E se pa nou kap deside sa. Donk, Vwala se te sa sitiyasyon an, fanmiy mwen panike, donk depi yè, sa pase avan yè swa, m entèdi tout moun pale de bagay la, paske manman m, m pa vle pou m al fè bagay la tounen yon skandal pou nou poko eksplike l li, epi pou se nan nouvèl li tande l, avèk kèk lòt moun pwòch mwen ki p ap viv isit tou. Lè y ap tande nouvèl sa yo, yo ka panike. M di yo, an nou fin fè demach legal yo, premyè demach legal yo, vin fè konsta, etsetera. Donk ou pran sa pou yon entimidasyon nan kòman ou antanke militant politik? M pa wè l kòm yon entimidasyon, mwen wè l pito kòm yon zak rate, kòm yon kou rate. E jodi a, fanmiy mwen oblije kite kay la, nou tout. Nou oblije kite l. Nou deyò. Nou pa konn ki lè nou ka rantre ankò pase kay la sible. Si menm si se mwen menm kòm endividi ki ta sible, men pwiske mwen nan espas la, donk se lavi tout moun ki an danje. La prèv, m pa t menm nan kay la, yo menm, yo manke pèdi lavi yo. Donk se sa, nou fas a yon ekip moun ki pa gen okenn respè pou lavi moun. ki pa gen okenn respè pou valè e jodi a pou pouvwa e w ap mande tèt ou ki pouvwa ankò e jodi a ki vle fèmen bouch de moun e ki pa bezwen rantre nan kout mal taye ki pa bezwen rantre nan vòlè avè yo lè m di yon moun si m te bezwen pouvwa isit m t ap minis tèt kale. Se te pa si difisil ke sa, ou gen enpresyon pandan yon peryòd, y ap chèche yo pa jwenn. E je eu dè pwopozisyon, e pou lajan sal, e pou kesyon pouvwa. Donk, m pa deside rantre nan bagay sa yo, m pa wè avni m k ap rantre nan yon espas pou m pral pran de desizyon ki kontrè a valè mwen. E se sa m envite jenn gason, jenn fanm vin fè. Pafwa m konn santi m yon ti jan. Sèl. E m ap imajine kantite gason ak fanm andan peyi a, si yo te angaje yo, yo pa ta bezwen menm kote avè m totalman, paske m pa bezwen toujou pou tout moun panse oubyen konprann oubyen angaje yo nan menm estrikti avè m. Men angaje nou nan lòt estrikti, m ap santi m pi konfòtab, pi an sekirite, lè m rive nan kèlkeswa sitiyasyon an, pou se avè w m chita pou n ap chèche yon konsansis pou peyi a. Mentnan, avan nou poze dènyè kesyon an, Jovenel Moïse li rete akwoche a pouvwa, 7 fevriye 2021 pase deja l ale e avan sa n t ap mande l pou li ale, èske se opozisyon an ki pa genyen, ki pa jwenn bòn strateji a pou l fè Jovenel Moïse ale oubyen Jovenel Moïse genyen anplis de bakòp de lentènasyonal li gen yon bakòp yon lòt kote ke n pa konnen? Non, tout bakòp yo nwè yo, yo klè, men bon, nou konnen non kriz, e, e, il y a les acteurs qu'on voit clairement, il y a les acteurs qu'on ne voit pas. E les acteurs ke, ke nou ka wè yo, bon, nou wè opozisyon an byen sur, nou wè pouvwa avèk tout sa l genyen kòm mwayen, leta, mwayen pèp ayisyen an. Fò n raple ke tout sa pouvwa genyen, yo se mwayen pèp ayisyen an se lajan pèp ayisyen an donk pouvwa leta se pouvwa pèp ayisyen an li ye ke yo pran an otaj donk nou fas a yon pouvwa konsa men gon entènasyonal tou ki dantifye l klèman ki te toujou idantifye l men nou gen dè aktè tou petèt ke nou pa wè yo egziste e se yo ki la. E sòti nan kriz la, li te toujou depann de kapasite aktè yo genyen pou yo kreye nouvo. Jodi a, nou, m twouve li enjis e enpansab ke nou lage batay sa nan men kèk endividi oubyen kèk gwoup de lopozisyon. Yo gen anpil. E bon, nou ka idantifye yo, n konnen yo. Men yon batay osi enpòtan pa ta dwe nan men kèk moun. Kisa w reponn avèk moun ki estime Jovenel Moïse pa fin tèlman bon non, men y a pas encore une alternative clairement définie? Sa w panse a moun ki di sa yo? Non, men m panse moun sa yo plis nan kan Jovenel Moïse la. Antre nou, antre nou. Paske mwen menm gon grenn bagay y aprann mwen depi m piti. Sa pa bon, m konnen l pa bon, li pa mache nan sans mwen, m elimine l. Men yo di eske w kap, yo di, yo di ou pa ka anplase yon pa bon pa yon pa bon. Se la wi la lojik ki dèryè tou sa. Sa k anfas, jodi a gen yon Jovenel Moïse ki ak yon gwo, ki itilize tout mwayen leta e ki itilize mwayen zam ki fè lapolis la tounen yon zouti represyon e ki federe gang jodi a e k ap kidnape pitit nou. Jodi a lè n gen yon moun nan lari nou tèlman pè lè timoun yo al lekòl toutotan yo pa antre nou pa Santi nou byen? Donk se sa, se sa pwoblèm nan. Pi gwo pwoblèm nan, se sa l ye. E fòk nou eseye rasyonèl nan sa n ap fè yo. E jodi a pou m ale pi lwen, il n'y a pas que l'opposition. Jodi a, m pa, m pa, m pa nan mobilizasyon, nan òganizasyon mobilizasyon yo paske m se manm yon estrikti nan lopozisyon. Li klè, m pa manm sektè demokratik, m pa manm DIRPOD, m pa manm Tèt Ansanm, m pa manm sektè gwoup ki pi aktif nan lopozisyon yo. Men m son si. A yon sèten moman da dire ou te nan yon estrikti, se pa te sektè demokratik. Altènativ la? Wi. Non, m pa t nan komisyon an paske m te manm altènativ la. Non, majorite moun ki te nan komisyon yo, se te 2 moun, piske altènativ la a lepòk se te yon gwoup ki te trè, an nou di, divèsifye, nan mitan yo, te gen yon pakèt, pakèt, pakèt estrikti, yo te estime fò yo te pran 2 moun, byen si, a la baz, ki kont pouvwa sa, m pa p janm kache opozisyon m Ak rejim sa tèt kale sa depi sou Martelly bien sûr. M toujou di moun map kritike pouvwa sa depi premye desanm Martelly fè nan tèt pouvwa, m pat janm ka konprann epòk la m nan fakilte d'ethnologie m potko ka konprann lojik jis bay misyon moto, bay misyon anvlop la. Ou konprann? Jis deside fon seri de gwo pwogram avèk lajan leta nan channmas ap gaspiye. Donk, e, se, pa t gen, moun ki te nan komisyon yo alepòk, tout moun sa yo pa t fè pati de Altènativ la. Se te de moun, se te yon komisyon yo te chaje, an tout enpasyalite, pou, e, e, e, alepòk, ke yo te bay yon seri de misyon pou omwen depataje yo antre yo. Nap fini, nap fini, nap fini e kisa selon ou menm, sa se vrèman avan dènyè kesyon an, avan m pèmèt ou adrese w a la popilasyon e e o jèn an patikilye, kisa selon ou menm ki ta dwe fèt la pou ke opozisyon an rive jwenn bout Jovenel Moïse? Pèp ayisyen an, m pap di opozisyon an, an nou di, e pou mwen sa ki ta dwe fèt pou pèp ayisyen an, paske tout sa Jovenel Moïse ap fè yo, li pap batay kont lopozisyon, jodi a Jovenel Moïse.